Se pa lè kabrit fin pase pou nap rele fèmen baryè. Nou sa peyi a ye la si n vle stabilite, si n vle sekirite retabli nan peyi an, pa gen kesyon zanmitay, pa gen kesyon akolit. Ni gwo pwason, ni ti pwason, tout dwe pran kòd. Nan moman nap pale a la, Nasyonzini panike. Yo panike paske genyen de seri de gwoup rezistans ki mete kanpe. Nan Latibonit, moun Dechapèl, moun Vèrèt, yo deside monte yon brigad vijilans pou koresponn ak baz Gran Grif nèg Savyen yo ki pa sispann touye, kidnape, asasinen popilasyon an. Ebyen rete la m pral baw plis detay puiske nan moman an la gen gwo enkyetid se pa ti koze ki genyen. Yon lòt bò, genyen premye minis Ariel Henry ak gouvènman l lan ki pa sispann voye vant yo. Mesye dam yo, yo mete nan tèt yo se vini avèk de pwojè, de inisyativ se sa ki pral kalme opinyon piblik lan. Nan jou ki sot pase yo, nou tande gon pwogram ke yo mete kanpe ki pral pèmèt chak grenn sitwayen ayisyen gen aksè ak dokiman idantite an liy. Ebyen, mezanmi, yn fwa ke pwogram nan lanse, Ebyen m pa kache di nou se pa de twa moun ki kòmanse ap pote kritik sou desizyon ke leta ayisyen pran pou yo mete kanpe yon platfòm an liy ki pral livre dokiman ak sitwayen ak sitwayèn ayisyen yo. Ke l te paspò, ke l te kant idantifikasyon nasyonal, kounye a gen plis fasilite pou on moun pran randevou an liy. Men pran randevou an se youn, rive jwenn dokiman ofisyèl la nan men w se yon lòt bagay li ye. Ebyen rete la w pral jwenn plis detay. Yon lòt bò, gen anpil Ayisyen ki bat bravo paske Larisi ap prezide Konsèy Sekirite Nasyonzini an. Gen moun ki di owee! Finalman, dosye Ayiti an, e li pral pase Ayiti pral rale yon souf paske Larisi ap prezide Konsèy Sekirite Nasyonzini an, bagay yo pral pi bon, bagay yo pral pi dous pou Ayiti. Ebyen mezanmi, m pote enfòmasyon nan dosye sa pou ou, rete la pou pa rate anyen. Bonjou bonswa tout moun, kòman nou ye? Se yon plezi kòm dabitid Pou ma avèk nou nan emisyon pa nou an Mon Editorial avèk Yanick pou n kontinye pataje enfòmasyon yo avèk ou, pale peyi, analize sitiyasyon yo e gade ansanm kisa nou ka jwenn kòm eleman de solisyon. M ap raple nou jodi an nou gon envite nan Espas Lib Opinyon, Ricardo Fleuridor avèk li nou pral pale sou pwoblèm peyi an, nou pral fon ti dyagnostik e sitou Nou pral pale de konsèp desantralizasyon an, èske se pa yon eleman nan moman an la, leta, otorite yo te ka itilize pou jwenn yon ti ale mye, yon ti amelyorasyon avèk jan Pòtoprens angòje a avèk pwoblèm ensekirite k ap brase bil kapital peyi an. Deja, si w poko abòne, m ap envite w abòne, aktive ti klòch notifikasyon an puiske lè w sou platfòm pa w lan, tak 509 tout ayisyen konekte, manman pen bay enfòmasyon yo se la pou jwenn yo, donk pa neglije abòne, abòne, abòne. San pèdi tan mezanmi, bourik chaje pa kanpe enfòmasyon nou pote nou pa gen kanpe pou nou, n ap rantre dwat dirèk nan enfòmasyon yo. Nou konnen pa rapò avèk pwoblèm ensekirite an, vyolans kriminèl, kesyon e gran banditizm nan tout ti kwen pase andedan peyi an se gang k ap teworize moun e dènye dènye rapò ki soti andedan andedan BINUH yo fè eta de prè de 60 pousan teritwa peyi an li okipe pa de gwoup zame sa vle di 60 pousan kapital peyi an 60 pousan nan Pòtoprens lan okipe pa dè gwoup zame. Se pa tout peyi an non 60 pousan an. Kapital peyi an kontwole band zame. Nou gen Izo, Ti Lapli, Lanmò San Jou, G9, Gpèp, e ki ès ankò nou genyen Vitelòm, Lanmò ah! Plen, nou vin pa ka konte yo. Sèlman sa ki dwe rete nan lespri w se ke nou gen rantre Nò peyi an ki bloke avèk nèg Kanaran yo, Pa dat pwomès fèt, oo, yo pral debloke rantre nò peyi, nou pral gen plis fasilite pou n vake aktivite nou, machann fenk kare ap peye. Yo fenk kare ap peye polisye nan blende pou pase a machandiz pou yo, pou al sekirize konvwa yo pou yo pase nan Kanaran. Rantre sid peyi a, lè w panse, nèg vilaj, nèg izo, ti lapli yo di w ou ka pase, ou menm menm, ou di bon, bon pran chans pase, Ou rive Pòtay, ou pran yon bis pou w ale, nan bis lan te gentan gen toutè, lè w pral rive nan pi wo Matisan yo, lè w pral rive nan zòn e sou komisarya Matisan an, epi se la w pral tande nèg ap vini, ap kanpe bis, ap fouye bis, ap fè w desann, ap kidnape w ale avèk ou. Donk tout jan w vire l, Tout jan w vire l, tout jan w eseye konprann sa k ap pase andedan peyi an, nou wè gen yon movèz fwa, gen yon movèz e, otorite yo pa gen volonte vrèman. Gen yon movèz fwa pa bò kote aktè yo ki la pou yo rezoud pwoblèm ensekirite a. Ebyen moun yo pa fè ni de ni twa fòm posib, puiske Leta pa deside rezoud pwoblèm ensekirite a, ebyen yo deside monte de gwoup Moun yo monte gwoup e otodefans yo, moun moun yo monte brigad vijilans yo yap veye bandi. Men kounye a kote pwoblèm nan ye an, kote Nasyon Zini deside entèveni an, genyen biwo kowòdinasyon dè zafè imanitè e nan Nasyon Zini ki di yo vrèman vrèman preokipe le fè ke genyen dè gwoup dotodefans ki kanpe. e prensipalman nan Lartibonit. Moun sa yo ki monte de gwoup dotodefans lan, yo fè l nan lide pou yo pwoteje tèt yo. Premye bagay, moun sa yo ki monte de gwoup dotodefans lan ankò, tande byen, yo gen zam nan men yo. Bandi an gen zam ilegal nan men yo, Moun sa yo ki ap defann tèt yo kont bandi an, yo gen zam ilegal nan men yo. Donk, la a bagay la vin yon ti jan parèt biza, pandan lapolis ap batay kont moun ak zam ilegal, men yon gwoup moun ki ap defann tèt yo ki gen zam ilegal nan men yo. E non sèlman pwoblematik zam ilegal lan vin gen sikilasyon plis zam ilegal andedan peyi a, sa poze pwoblèm andedan Nasyonzini, men gen yon lòt aspè, gè sivil lan. nou oblije pale sou sa paske le fè ke yon gwoup moun deside defann tèt yo pa rapò avèk yon lòt gwoup moun ki vini pou touye yo, wi fò defann tèt ou, la défense est un droit sacré, men kounye a ou vin twouve w nan yon sitiyasyon ayisyen a ayisyen ap batay, youn gen zam lòt la gen zam, afwontman maten midi swa, m pa kache di nou, nou nan yon sitiyasyon de guerre civile, bagay sa li vrèman preyokipe e biwo afè imanitè andedan Nasyon Zini, yap gade kisa ki ka fèt, Yo pral chita pale avèk diferan aktè yo, diferan moun ki konsène pa pwoblèm nan pou yo gade kisa yo ka jwenn kòm sòti de kriz, kisa yo ka jwenn kòm solisyon, kisa yo ka pwopoze. Men pa bliye tou, se menm Nasyonzini an, se menm Ayiti an dosye an te andedan Nasyonzini. Yo woule n debò, yo woule n debò, yo voye l nan OEA. Yo woule n nan farin, yo voye l nan Caricom. Jiskaske Etazini retounen avèk yon kesyon e pwopozisyon kaske ble, dosye a al retounen ankò nan Nasyonzini. Kounye a, lefè ke, e, lefè ke. E nan nan moman nap pale a la a, desizyon pran pou la Russie prezide konsèy sekirite nasyon zini an, gen anpil ayisyen ki kontan, gen anpil moun ki bat bravo, gen anpil moun ki wè se yon opòtinite pou ayiti pou l soti nan sa l ye a, pou etazini pa fè enjerans etc. Men fòk mwen di nou onètman, le fè pou la Russie Le fè pou yon reprezantan Rus prezide Konsèy Sekirite Nasyonzini an, li pa min anyen. Li pa min anyen. Li pa bay Larisi plis pouvwa ke li te deja genyen. Li pa bay Larisi plis pouvwa ke li te deja genyen. Donk, wi, lè w se prezidan, lè w ap prezide Konsèy Sekirite Nasyonzini an, ou gen dwa pou envite, ou gen dwa pou, pou, pou di jodi an, ok, n ap fè seyans, jodi an gen seyans. Wi sa ka rive ou gen dosye andedan Nasyonzini sitou nan moman an la gen konfli la Russie avèk Ikrèn la Russie ka deside chak jou yap vini avèk kesyon e yap fè konvokasyon seyans sou dosye Ikrèn nan pa gen pwoblèm men sa pa vle di pou otan l pral vote an favè li sa pa vle di le fè ke lap prezide konsèy sekirite a tout bagay se an favè l li gen menmiz sou tout desizyon kap pran non se pou sa gen vòt ki fèt Se pou sa son asanble ki reyini tout moun gen libète pou yo vote pou kont abstansyon. Ou konprann? Donk, menm lè prezi, menm lè prezidan konsèy sekirite nasyon zini an nan moman an la, li ta deside bon ok, e chak kou yo e, bon m pap fè, m pap fè seyans sou dosye Ayiti an. yo fè w konprann ke andedan Chart Nasyonzini an menm, nan nan règ ki reji Asanble a, 9 manm ka deside yo konvoke yon reyinyon. Prezidan Asanble a, prezidan e Asanble a, prezidan seyans lan, li pa ka di non. Li pa ka di non reyinyon pa fèt eksetera. Donk mete nan tèt ou le fè ke e Larisi ap prezide Konsèy Sekirite Nasyonzini an, sa pa chanje anyen. Sa pa chanje anyen. E si l ta gen pou l chanje yon bagay, m pa kwè se pou Ayiti l ap chanje l, l ap chanje l nan enterè pa l. Alòske se menm pa le ka. Donk fòk nou sispann a viv nan yon ilizyon, fòk nou sispann ap konte sou moun deyò. Pwoblèm nou se yon moun deyò k pou vin rezoud li. Pwoblèm nou lakay ou gen pwoblèm, lakay ou gen fatra, lakay ou pa pwòpte, lakay ou, ou kite ravèt ap fin, ap fin. Ap fin gagote tout sa w genyen, gaspiye sa w genyen nan kizin nan, gaspiye sa w genyen nan vèsel yo etc. W ap tann se vwazinaj lan k pou vini, pou vin avèk ti bale l, ti klowòksi, ki pou vin avèk e pwodui ravèt vin dezenfekte pou w non. Non non. Nou wè pwoblèm yo, nou wè pwoblèm yo, nou gen yon pwoblèm densalubrite, nou gen yon pakèt tentennad ki ap gonfle nan tiwa nou etc. Se nou k pou chita yon bon jou pou nou di n ap pwòpte kay nou, n ap fè menaj nan kay nou. Donk menaj lan kounye a, kòman nou pral anvizaje fè l pa rapò avèk pwoblèm ki gen la yo, pa rapò avèk urgent nesesite ki gen la a pou n rezoud pwoblèm peyi an, ki sa nou pral fè, ki sa nou vle fè e kòman nou ka fè l? Pwoblèm yo nou konsyan de yo. Pwoblèm yo chak jou nou poze yo. E gade pa pa rapò avèk pwoblèm e kesyon paspò lan, nou pa wè, nou pa wè ki sa Ariel deside fè, nou pa wè ki sa ministè de l'interieur deside fè pou yo palye avèk pwoblèm lan? yo deside yo vin avèk yon pwogram kote ke moun ka mande dokiman ofisyèl an liy, dokiman idantite an liy. Yo chèche yon solisyon pou yo palye avèk kriz la. Men kounye a, vin avèk inisyativ sa, sèt yn trè bòn inisyativ, depi l ka fasilite moun yo mwens tan gaspiye, ou pa oblije al batay, al barake tè manje lajan ou pa gen pwoblèm, men kounye a, kòman yo deside ankadre tout pwosesis lan yo pran an? Kòman yo pral ankadre l? Èske genyen, èske yo pran tout dispozisyon pou yo pwoteje done moun yo? Done pèsonèl ou se pa bagay ki ka gab, ki ka, ki ka, e, ki ka o gran piblik. Done pèsonèl ou se pa bagay ki ka piblik, se pa bagay yon yon moun ka annik monte sou sit lan l al fè foto l, eksetera, epi sa w tande a l gentan sou Facebook, li gentan sou tout rezo a. Non, fòk yo sekirize ki dispozisyon ki pran, ki kad legal ki genyen pou akonpanye Ayisyen yo si yo santi yo leze, si dokiman yo pibliye, si gen fuit denfòmasyon, eksetera. Tout sa yo ekstrèmeman enpòtan. Donk, se pa sèlman vin avèk e dè swen palyatif, ou konprann, ki pou ede nou kenbe an vi, rete an vi, rete an vi, alòske n ap mouri. Ou konprann? Donk, se sa m santi ke y ap fè la a. A chak bagay ki eklate, chak bagay ki eklate nan figi nèg yo, yo vin avèk yon ti solisyon palyatif, yon ti swen palyatif. Ou gen tèt fè mal, yo ba w yon parasetamòl. Men yo pa chèche ofon Kisa ki alabaz de tèt fè mal lan? Ou gen mal vant, ou manje ou vomi, ah yo ba ou, yo ba w yon bagay, yon di gaz, yon bagay pou endijesyon. Yo pa cheche kisa ki alabaz de vant fè mal ou genyen an, de vomisman ou genyen an. Se konsa, se sa nou gen nan leta a. E se konsa pouvwa leta nou gen la ap fonksyone. E sa k fè li ekstrèmeman enpòtan pou n poze pwoblèm yo e ansanm rive chèche solisyon yo. Jodi an la, nou pral fè yon ti pale avèk Ricardo Fleuridor. ki li menm antan k Ayisyen, antan ke lidè, jèn lidè ki ap panse pou peyi an, k ap panse pou jenerasyon fiti yo, fòk nou kontinye poze pwoblèm yo. Piske la se pwoblèm ki genyen n ap poze pwoblèm yo, e mwen menm m vle nan kèk tan ankò, nan kèk mwa, kèk ane k ap gen pou vini an, pou n kòmanse pale de lòt bagay. Ou konprann? Kesyon opozisyon politik ki pa vle wè eleksyon, ki pa vle al nan eleksyon an, fòk pratik sa yo kòmanse fini andedan peyi an. E se sa k fè l enpòtan Se sak fèl enpòtan pou nèg sa yo pran retrèt de seri de vagabon k nan tèt leta a la fòk yo pran retrèt plas yo pa la moun ki pa vle eleksyon kap fè konplo pou asasinen prezidan plas yo pa la donk jodi an avèk Ricardo Fleridor nou pral poze e nou pral poze kesyon sou desantralizasyon an nou pral poze kesyon pou nou gade aspè desantralizasyon an rive fè dekonsantrasyon nan enstitisyon etatik yo nan sèvis piblik yo Èske sa pa ka ede pou dezangòje kapital lan, pou dezangòje Pòtoprens, kote k tounen yon bastyon kidnaping, yon repè pou ensekirite an, pou bandi yo, pou yo fè zak yo, pou rive pèmèt aske pèp ayisyen an rale yon souf, viv mye, ale mye, paske gen yon pakèt lòt depatman, gen yon pakèt lòt komin, gen yon pakèt lòt seksyon kominal, sitou seksyon kominal yo, ki vid, moun yo kouri kite seksyon kominal yo, rantre Pòtoprens, rantre dan lè grand vil, epi men kisa yo vin sibi. Yo vini, ap sibi ensekirite, ap sibi kidnaping, ap sibi chatiman bandi, gang. Ou konprann ke menm Leta, ke menm otorite, ke menm elit andedan peyi an, fè alyans avè yo pou yo fin avèk sosyete an, pou yo detui sosyete a. Donk, Ayiti se peyi nou, nou pa ka bay vag, nou p ap bay legen. Donke, an nou poze pwoblèm yo, ansanm avèk Ricardo pou nou rive gade kisa nou ka degaje kòm pèspektiv de solisyon. Jan m te deja anonse li, envite nou pou jodi an yon lòt fwa ankò se Ricardo Fleuridor. Avèk li, n ap kontinye fè deba sou sitiyasyon peyi an, sou sitiyasyon politik, sosyal, ekonomik ke Ayisyen ap travèse nan moman an la. Nou konnen deja jan pwoblèm peyi an, jan Ayisyen ap viv yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil. Nan moman an la a, moun yo pa ka vake aktivite yo, kesyon sekirite an li rete o sant dè deba, e lapolis, lame dayiti pa vrèman genyen yon travay ki fèt pou rive mete popilasyon an konfyans, pou rive mete ayisyen ayisyèn yo an konfyans, moun ki gen aktivite pou fè andedan peyi an. Parapò avèk bezwen ijans sa a, ki genyen pou yo rive retabli sekirite andedan peyi an, genyen de pwopozisyon ki vin sou tab lan, eske se pa bon moman pou otorite yo, eske se pa bon moman pou aktè yo, eske se pa bon moman pou komèsan, biznisman yo ta panse avèk konsèp desantralizasyon. Avèk Ricardo Fleridor, nou pral eseye poze pwoblèm desantralizasyon, nou pral gade e, e, e. sa k genyen nan kapital peyi an pa rapò avèk jan kapital lan angòje, nou konnen Pòtoprens se kapital politik, kapital ekonomik, se la yon pakèt lajan ap brase, e se la tou basyon ensekirite an, vyolans kriminèl lan, basyon terè lan ye. Jounen jodi an, kisa ki ka fèt, kisa ki dwe fèt an tèm sosyal pou nou rive omwen gade kòman nou ka palye avèk pwoblèm ki gen la nan peyi an, sitou nan kapital peyi an, nan Pòtoprens avèk kesyon ensekirite an. E bonjou Ricardo, byenvini yon lòt fwa ankò nan emisyon an. E kòman w yè? Bonjou Yanick, bonjou avèk tout fidèl oditwa emisyon sa k ap fè yon travay kolosal pou enfòme e fòme popilasyon an. Bonjou Ayiti, bonjou lemond antye, se yon enòm plezi maten an pou nou diskite. Mèsi pou disponibilite w Ricardo. Ricardo, jan m te kòmanse elabore sou sitiyasyon peyi an, E se pa premye fwa n ap pale de pwoblèm Ayiti an, se pa premye fwa n ap eseye poze pwoblèm yo e gade ki sa nou ka jwenn kòm pèspektiv de solisyon, kòm sòti de kriz, tou sa. E nou wè depi lò, on dirè ke sitiyasyon peyi an, bagay yo vin pi grav. Bagay yo vin pi difisil de jou an jou. E n ap gade nan ki kondisyon Ayisyen an viv andedan peyi an, gen moun, e, gen moun ki just pèdi espwa. Gen moun, gen Ayisyen mwen menm m konnen k ap viv andedan peyi an, moun m ap kotwaye, moun m ap pale avèk yo, yo, pitit yo te lekòl, yo tou deside, bon, pou jan yo wè bagay la ye la, menm travay yo pa ka sòti al travay, kesyon lekòl pou timoun nan, yo just bay vag. Yo bay vag, yo pa wè espwa, yo pa wè kòman lavi yo pral ye demen. yo sèlman deside abandone. Pa rapò avèk jan peyi an ye la Ricardo, dènye fwa nou te pale an se te peryòd e se te peryòd Kanada te voye e avyon militè CPORA vin sivole espas e ayeryen Ayiti an. Kounye a bagay sa yo pase, Kanada pran pozisyon li, eksetera, eksetera. Ricardo menm pandan dènye jou sa yo, Ki lekti ou fè de kriz ki gen andedan peyi an la, de kriz politik lan, avan menm nou rantre nan konsèp desantralizasyon? Bon, e se de bagay ke nou te di la, e petèt ke anpil moun te inyore, men gen anpil moun tou ki te dakò, paske apre emisyon yo, m toujou jwenn de entènot ki ekri m de par e dot, keswa an Repiblik Dominikèn, keswa Miyami, pou di mwen yo t ap tande mwen avèk Madam Yanick, e sa m di a li korèk, li lojik e malerezman pa gen yon modèl leta ki bon tentank atravè ministè kominikasyon, atravè de lwa ki adapte menm jan Frans genyen lan pou ap siveye sa k ap di dan lè medya e pou mete yo an aplikasyon. Mwen m panse, mwen m pa gen anyen pou m etone, okontrè, m pran de pozisyon la nan dènye jou yo. ke anpil moun te twouve ki ase pa al avèk entènasyonal la, se pa paske m se yon anti ameriken, m se yon anti kanadyen, m se yon anti fransè, e m se yon anti loksidan, m te just pran yon apwòch sou yon peyi ki swadizan a on minit, on è tan e demi de grand pwisans, sipè pwisans sa a, e paske gen on bagay ki pratik, gen kote ou rive, jodi a ou ap viv on pwoblèm, e ou gen on pwoblèm la ki ijan, ki merite on solisyon ijant, se menm jan m vin lakay ou, m grangou, Epi ou te di m pase lakay ou pou m manje paske m te di w m grangou. Lè m vini m panse nou ka fè lòt bagay wi, nou ka al gade chanm, nou ka al gade sesi lòt kote nan kay la, nou ka fè ale ti dat men premye bagay nou dwe fè se manje nou dwe met sou tab la pou nou manje an apre n a fè tout rès bagay sa paske nou gen yon bagay ki yon ki son enperatif se ensekirite a ou wè anpil lòt peyi ap fè lanavèt pou vide diplomat isit e ki pa janm ka bay rezilta e yo santi se yon bagay ki pou fè tan pase, pou fè nou kontinye, pou fè pou yo kontinye responsablize nou nan echèk nou, menm si nou konnen ke yo menm yo chaje, yo menm tou yo fè pati de echèk sa nap konèt la. Men nou pa etone jodi a lè ke entènasyonal la vire do ban nou. Dayè, selon dènye enfòmasyon nap aprann la, Anvan m ba w kontinye Yanick, yo vin la y ap rankontre nou, sosyete sivil, klas politik, patati patata. Men dan lasware lè y ap bwè koke avèk yon seri de pwisan òm dafè, avèk yon seri de pwisan lòt moun nan diferan sektè, yo di m bon son peyi foutu la, kisa nou ka fè avèk peyi sa? Ou konprann? Se yon fason pou m eksplike w ke m pa etone si jodi a bagay yo vin detoryoye, nou pa gen mwayen, nou pa gen, nou te gen espwa sou. Vwazinaj, vwazinaj la menm gen pwoblèm pa l, li pa t ban nou pou pote gaz pou li. Epi jodi a, bagay la kòmanse Pòtoprens, li kontre pyès peyi a nèt. E kounye a se nan goumen nou ye pou n sove kèk lòt depatman ki elwanye. M panse ki dwe gen yon lòt apwòch avèk yon lòt, de lòt entèmedyè ki pou chita pou travay pou wè kòman n ka sove lòt vil yo e pa fè lach tou pou n gade kòman tou nou ka rekipere Pòtoprens lan paske li fè pati de teritwa a nou tou. Nou pa ka livre l bay bandi epi nou di nou kite l yo an al fè lòt vil pwovens yo. Se konsa mwen menm konprann sitiyasyon k ap pase l. Men, Ricardo, gon yon bagay, fò m tou poze ti kesyon sa a, kòman l fè fasil konsa pou aktè nasyono nou yo Li fasil pou yo al chita avèk emisè yo lè yo vini, lè Etazini, Kanada, Lafrans, Core Group envite yo vin chita. Men, lè pou yo deside antre yo, pou yo chita, pou yo rankontre, pou yo pale de pwoblèm peyi an, lè w envite nèg lan, li pa met pye. Ki motivasyon yo vrèman lè yo al chita avèk blan an? E ki sa w panse ki motive yo oubyen ki pa motive yo oubyen ki pa bouste nèg yo pou yo chita antre yo kòm ayisyen pou yo rive jwenn yon antant avèk pwoblèm peyi an ak blan avèk ant blan e ayisyen parèy yo e ki sa w santi yo plis preyori priyorize. E nou ka wèl sou diferan ang e madam Yanick. Premye ang nou kapab wèl nou son sa m pral di a l pa ka jistifye 200 zan nou fè nou pa ka met tèt nou ansanm nan men pa bliye nou son pèp ki te esklavajize sa vle di sekèl esklavaj yo toujou rete. Konprann? E se pa nou menm sèl ki konsa men nou menm nou pi mal. Ou ap gade de de ti peyi an Afrik la k ap fè de zefò pou wè kòman yo ka sòti nan boubye e loksidan. Ou konprann? Men nou menm jodi a la nou nou montre a klè ke gen de bagay ke nou erite nan esklavaj la ki vin tounen de sekèl pou nou ki fè ke nou santi nou enferyè. Nou santi nou avèk nou menm lè n ap rankontre. Nou santi nou nou santi nou siperyè se lè nou blan mete nou chita. Menm si se pa anyen serye nou pral di non. Just blan ap vini, n ap prepare bèl wòb nou, ou konprann, n ap prepare bèl sese nou epi nou pral kontinye al chita avèk blan. Nou pap sòti anyen pou peyi a. E nou fè prèske 200 zan konsa. Te gen de diferant misyon depi avan nou pran endepandans nou. Se te menm bagay yo. Se jis lè peyi a pral rive nan pran endepandans li mesye yo pral vin rekonèt ke monchè se yon bagay divize pou renye kap fèt nèg yo pap regle anyen serye avèk nou yo just bezwen kontinye mete pye sou kou nou epi lè sa nou vin pran priz de konsyans menm prese se yon bagay merite e nou pa menm m pa konnen si se paske nou inyore listwa paske yon pèp ki pa viv de istwa l ki pa viv de kilti l ki pa viv de reyalite l. Li pa yon pèp. Paske ou gen dwa panse ou te pèp depi byen dè tan, men ou pa t janm pèp depi dè dis deni. Paske gen de bagay yo di a, moun yo pa konnen yo. Moun yo tande yo, yo te li nan istwa sa yo bliye, yo pa mete an aplikasyon oubyen yo inyore tou, oubyen yo pa chèche plis konnen tou. Ki vin fè ke jodi a nou santi ke nou gen pwoblèm antre nou, menm yon minimòm nou pa ka antann nou. Nou te ka toujou gen dezakò men nou antann Menm sa nou paka rive epi peyi ap efondre nou santi nou rat fèb tou e pi gwo pwoblèm nou ta genyen fò nou ta santi nou rive yon moman kòm nou santi bon nou nou nou sosyete e wi ato? Non nou la nou la kominikasyon an te yon ti jan tap koupe. Gen de dot sosyete konstwi pou sitwayen la yo pou yo vin de sitwayen responsab pou yo de e sak fè wap wè peyi oksidanto yo menm tande peyi an azi wap wè amerik la ki responsab plis nan leta li pa bay rezilta li demisyone li nan tèt edh peyi a fè 48 èdtan san blackout. demisyone. Yo aprann yo, lè yo vin nan Leta a pou yo vin rann sèvis, yo dwe fè sa ki posib pou yo anpile pou sa a yo pa konstwi l lakay. E se èske se depi lekòl la nèt te refè nèt, edikatè yo fòme yo pa renmen kolabore. Gen moun ki menm di nan, nan, depi nan lekòl y ap konpoze, lè y ap di nou, nou ta renmen nou premye, lòt la pou l pa pase. Mwen ki pi bo ki kote pase pou n al pi wo pou moun di nou se pi pitit entèl pitit entèl pou lòt la pa avanse. Sa yo konstwi yon konpòteman lakay egosantrik lakay nou fè nou kwè ke nou siperyè a nou menm, nou sifizan a nou menm, nou pa bezwen lòt moun epi nou ka fonksyone konsa epoutan manti. Lè w gade nou fè 200 plis ke 200 zan konsa la anyen pa fèt pou peyi a. E, ebyen la a, nou konsyan antan, antank Ayisyen, e jan bagay yo ap fin dewoule la a andedan peyi a Ricardo, nou sanse wè nou pa ka konte sou swadizan ami Dayiti yo, nou pa ka konte sou entènasyonal lan, sinon ke nou menm ki pou chèche solisyon avèk pwoblèm peyi a, avèk kriz nou gen la a. Èske selon ou menm, se pa ta bon moman pou jan Pòtoprens lan ye la a e jan Pòtoprens lan ap enfliyanse sou yon pakèt lòt depatman tankou lè w pran rantre Nò peyi an, yon gang Kanaran ladan l, yon baz bandi ki anpeche aktivite yo fonksyone, ki anpeche moun sikile libreman. Lè w pran rantre Sid peyi an, yon lòt baz bandi, yon lòt gwoup bandi ki anpeche Gran Sid lan fonksyone. Èske se pa ta bon moman, piske prè de 60 pousan e kapital peyi an se gang kap dirije l se bandi kap dirije l eske se pa ta bon moman pou moun yo pou leta pou otorite yo pou pouvwa an plas la ta panse reyèlman avèk kesyon desantralizasyon an nan moman an la eske se pa bon moman pou moun yo ta panse pou yo retounen nan vil de pwovens yo paske Tout moun rete konsantre nan kapital la, pa gen prèske pa gen plas ankò, ou prèske pa ka regle anyen akoz aktivite gang, aktivite bandi ap regle andedan peyi an. Eske se pa ta bon moman la pou nou vrèman retounen avèk konsèp desantralizasyon puiske yo pat janm vrèman aplike l, li la nan yon dekrè 2005 men anyen pa janm fèt. Eske se pa bon moman an Ricardo? Wi se meyè moman men se pa sifi Annie. a disponibilite yo pou yo pa pèmèt ke gouverneman se tan kap rezoud pwoblèm pòtoprens lan pou moun yo kal viv an pwovens lan pou yo pa al nan yon lanfè al foure tèt yo tou paske sa ka rive ou ka fin pwodui ou pa ka vin vann yon kote ou ka se si ou pa ka se la fòk gen yon lòt moun pou de pwodui pou moun yo pou premye nesesite ou si nan moun yo ap konsome ou si nan moun yo ap lòt bagay kosmetik ou lòt pwodui pou moun yo kapab jwenn yo paske wi moun yo li bon pou nou fè retounen fè lakay nou pou nou ankouraje desantralizasyon pou nou ankouraje emèjans komin yo e depatman yo chèf lye yo men li enpòtan tou pou nou pou nou òganize nou pou nou wè ki sa nou kapab fè pou nou kapab òganize yon nouvo depatman yon nouvo katye ki kapab pèmèt ke nou viv nan de bòn kondisyon. Men, kounye a, pandan n ap pale de desantralizasyon vrèman, e jodi a, li pa, desantralizasyon de pa li menm, li pa sifi paske gen yon pakèt lòt bagay ki mache avèk li, e pou moun yo kite, e se la prensipal pwoblèm nan ye ankò wi Ricardo, paske pou moun yo rive rantre nan vil de pwovens yo, nan lòt departeman yo, fòk, fòk kanmenm yo pase nan gran aks yo. Fòk yo pase nan gran aks yo, fòk moun nan, li jwenn posibilite, pa egzanp, si l ap kite, si l ap kite lwès, li prale nan sid, fòk li pase Matisan. Kounye a, kòm pa gen sekirite, Leta montre, otorite yo montre w yo pa gen yo pa gen volonte pou yo rezoud pwoblèm ki la yo, kounye a kòman desantralizasyon an pral posib si alabaz sa ki pral fasilite desantralizasyon ki se sekirite an, nèg yo pa rezoud li? Donk, m gen enpresyon. Wi wi Ricardo mwen banm kontinye m gen enpresyon ke menm lè n ap eseye chèche solisyon avèk kwakseswa kòm pwoblèm peyi an genyen si nou pa poze veritab pwoblèm nan jounen jodi an la ki se pwoblèm sekirite a anyen pap ka rezoud nan peyi an anyen pap ka fèt nou pap ka ale pi lwen. Mm-hmm. Oui, of course. Ebyen, eh se sa m ap eksplike w la. Sa vle di ke nou gen, nou gen de lòt pwoblèm ankò pou nou rezoud. Wi, pwoblèm sa yo, paske kapital la vin tounen yon lanfè, moun yo, yo gen dwa de viv, moun yo pa gen, fè tout sa k posib pou yo retounen lakay yo. Bon, se yon lòt moman tou pou nou rekonèt ke Lakay se lakay, teori lakay se lakay la, fò nou mete l an aplikasyon paske al aletranje fè konbyen tan nap tounen lakay nou Ayiti, vin Pòtoprens fè konbyen tan nap tounen lakay nou an pwovens, fò nou repanse lakay nou, e si lakay nou te gen tout mwayen kil fo, jodi a nou pa tap vin pase tout tan nou la, imilye tèt nou la patati patata, m panse ke se yon moman pou, se pa nou menm, m panse li dwe vin yon menm yon kilti li dwe vin yon metye nan lakay sitwayen yo la pou y ap repanse. Paske lè w rive nan Leta, se pa lè sa a ou pral gen konsèp pou chanje, pou fè prevalwa kolektivite a. Se depi nan konstriksyon kòm sitwayen, jan w ye, jan w konprann, pou konprann ke monchè, peyi a pa yon depatman, peyi a pa de depatman, peyi a se tout teritwa l al ye. Toutotan ke n kapab pou n mete mwayen sèvis yo o sèvis sitwayen yo, li tap ankò mye pou nou, konprann? E son fason pou Mexico ke sa kap fèt ide a li bòn, se yon trè bèl inisyativ pou nou kontinye ensite moun yo pwone desantralizasyon an, men pou n kontinye pwone chèche de moun ki pral vin nan leta ki kwè nan desantralizasyon e y ap apiye tout pwopozisyon lwa ki pou ranfòse desantralizasyon an pou pèmèt ke nou gen yon peyi kote nou pa oblije leve pou nou vin fè yon kat isit, pou nou fè yon paspò lòtbò, pou nou vin nan bank isit, pou nou vin fè sa lòtbò. Ki gen, nou gen de kote m tande chaje lanmè pa egzanp nan zòn tankou gran sid la. Yo pa t oblije Jeremi. Yo te kondwa te gen de gwo pò la ki pou pèmèt ke bato desann vin bay gaz vin vann sesi vin vann sela e sa tap pèmèt ke gen devlopman gen kòman gen kreyasyon richès gen kreyasyon danplwa nou konprann. Wi Ricardo, gon bagay ki ekstrèmeman enpòtan paske nan moman la N ap pale de desantralizasyon, nesesite ki genyen pou nou, pou moun yo ta panse avèk lòt, lòt sòti. Ou konprann? Pòtoprens lan pa bon, kapital peyi an pa bon, pwoblèm ensekirite, bandi, gang, moun yo pa ka al vake aktivite yo, e ou pa santi gen yon bòn volonte pa bò kote otorite leta yo pou yo rezoud pwoblèm nan. Kounye a se gade kisa ki ka fèt kòm plan B. E si nou pran egzanp, nan moman an la gen kesyon e paspò, pwogram Biden. Chak jou se bourara ki genyen nan biwo imigrasyon yo, chak jou se yon pakèt pwoblèm. E bon, yo fèk vini la avèk e yon sit kote ke e Delilock, moun ka pran, moun ka pran randevou an liy, eksetera. Malgre la, malgre sa ankò, la a gen de ti pwoblèm ki poze. Kounye a, pa rapò avèk Enkapasite ke leta genyen montre tou, otorite yo montre enkapasite yo pou yo rezoud pwoblèm peyi an, pou yo fè sa ki rele yon bòn gouvènans, pou yo fè tout bagay an tout transparans pou pèmèt ke popilasyon, pou pèmèt ke sosyete an, chak grenn sitwayen gen aksè avèk sèvis yo. Eske ou menm pèsonèlman, Pa rapò avèk nesesite ki genyen pou rezoud pwoblèm ensekirite an, pou rezoud pwoblèm gran banditizm ki gen andedan peyi an, pou degòje kapital peyi an, èske ou menm pèsonèlman ou pa panse ke aktè yo, ke l se aktè politik yo, ke l se moun sa yo ki nan Leta a, èske ou pa panse Jounen jodi an la, moun sa yo ta sipoze non sèlman vini avèk vini avèk de pwopozisyon ki gen pou wè ki gen pou wè avèk rezolisyon pwoblèm sekirite an tou, men vini avèk de pwopozisyon ki bokou pli laj, ki ka menm rive touche kesyon desantralizasyon an pou yo gade ansanm kisa ki ka fèt pou peyi an. Bon, e n ap swiv de prè inisyativ sa ki lanse pou pèmèt ke sitwayen yo fè paspò yo an liy. Men odela de sa, anvan menm nou antre nan inisyativ sa, nou ka eseye kesyone pwogram Biden nan e kòman iresponsablite leta parapò avèk sitwayen yo k ap viktim chak jou akoz yo bezwen fè yon pyès idantite. li ka pèmèt ke yo vwayaje, e se yon dwa yo genyen tou ke nou pa ka anlve l. Men gen de lòt peyi, y ap panse pou moun, e ou wè Venezuela ki sa yo fè, yo sispèk ke gen yon fli de moun anndan peyi a, viza yo, paspò yo ekspire, yo pèmèt ke yo remete yon so sou paspò sa, ki valide jiska dezan, k ap pèmèt ke uscis avèk Homeland Security dakò aksepte moun sa yo, pou pèmèt ke moun sa yo kapab vwayaje e kontinye benefisye pwogram nan. Men isit, ou wè ke, dayè, gade tretman yo pou wè, Yon tou tretman inimen ou wè fanm ansent, timoun piti, kòman m kapab di sa, granmoun, jèn moun, tout viktim menm jan, pa gon biwo spesyal, kòmsi w pase la ou ta di bon, ou konn sa konn rive ou konn al nan de sikisal, ou wè de fanm ansent, ou wè de moun, ti granmoun a baton bay sa, men sa pa gen yo ditou, sa vle di Tout moun nèt e viktim nan menm bagay nan menm panye a ki vin fè ke nou vin montre ke 1 nou pat pare pou bagay sa yo 2 sa pa enterese nou 3 sitwayen nou yo nou pa ba yo twòp enpòtans se kòb taks yo a ki enpòtan pou nou e 4 e ou wè nap ranmase kòb chak jou di nou ranmase pil lajan nan taks dwàn men Di ke sa nou fè avèk lajan sa yo kòm sèvis, èske gen plis sekirite, èske gen plis, kòman m kapab di sa, kouran, èske gen plis sesi pa gen, men ki sa k genyen, moun ki nan pouvwa yo vin pwofipich, vin gen plis kay aletranje, yo vin gen plis kay ann Ayiti, yo vin gen plis byen lòt kote, epi peyi a ap efondre. Men mwen menm, m pa vle krache sou inisyativ sa paske Nou panse gen de inisyativ ki te dwe pran depi byen de tan. Yon sitwayen andan yon peyi, premyèman ou te dwe yon moun ki nan yon sistèm tout moun konnen kou nan sistèm nan menm jan yo fè sa an Repiblik Dominikèn, tout moun te dwe idantifye depi de tan andan peyi a e vwa menm pou ta rive fè yon paspò m panse se yon dwa tout moun genyen li te dwe yon menm yon men yon kòman dirè yon aksè ki yon aksè yon aksesibilite pou tout moun yon fason pou m di w e o de la de sa de yo nou pa konnen eske yo teni kont de yon ansanm de lòt zòn moun yo ki pa rive edike ki pa ka itilize telefòn avèk lòt bagay sofistike yo, kòman yo pral oblije, kòman yo pral rive pou yo enskri nan sistèm sa a. E si gen yon gwoup de moun ki pa. Non, sa ekstrèmeman enpòtan. Moun ki pa gen aksè avèk e avèk smartphone, moun ki pa konn itilize bagay sa yo. Yeah, ki ki sa yo pral fè, eske yap kontinye gen de sèvis kap kap kontinye disponib pou yo. Se il nè ke datann, e paske nou menm on dirè nou pa gen twòp bagay serye ke nou kapab fè. Si gen de bagay serye kounye a nap fè fòk on moun fè pral avèk anpil pensèt, on moun pa ka krache sou li san ou poko byen enbi gade rezilta, men fòk ou kesyone yo tou paske. peyi a gen anpil lòt pwoblèm, gen anpil lòt kote anndan peyi a la ki pa gen elektrisite, ki pa gen sesi, pa gen sela, kòman yo pral fè sa? E moun ki pa konn li yo, kòman yo pral fè sa? E konbyen tan yo pral bay, konbyen biwo yo pral mete pou moun yo trete, konbyen moun yo pral angaje ki pou trete done sa yo? E done sa yo ki kote y ap rete? eske pa gen lòt posiblite pou yo trafike pou yal lòt kote pou yo bay, eske sa pa pral pèmèt ke yo rive sou done de lòt moun ki gen kont bankè patati patata, nou gen yon ekip kesyon sa kounye a epi dotan se pa sifi paske fòk gen de lwa ki regilarize sa wi leta ka toujou pran inisyativ la men fòk gen de lwa ki regilarize sa ki mete plis sekirite ki mete plis bagay ladanl paske done moun nan. li dwe pèsonèl, e fòk yon gwo kon yon ekip bagay de li, kon si l pran lari, se gwo pil lòt bagay nou dwe konnen, moun nan al fon paspò, paspò l fòk sekirize, se pyès pa l li ye, si l t ap fè l nan gran piblik li t ap fè tout moun konnen, se yon bagay pèsonèl li dwe ye, gen de kesyonman fòk nou poze yo, ou konprann? Toutafè. Ricardo nou pral fini. Nan moman an la, pa rapò avèk pwoblèm peyi an, Ayisyen ap tann solisyon. Peyi an bezwen yon solisyon. Kisa, ou menm antanke jèn lidè, ou menm antanke Ayisyen k ap reflechi, Ayisyen k ap panse avèk pwoblèm peyi an, ki konstate pwoblèm yo e ki ap chèche jwenn solisyon, kisa nan moman an la peyi an konkrètman ka atann de Ricardo Fleuridor de Structure Nou Pap Dòmi kòm pwopozisyon? Kisa de konkrè nou gen la sou tab lan ki ka ede? Wi, efektivman, Structure Nou Pap Konplis ap prepare yon ap prepare yon sòti de yon eskis, se kèlke pwen de pwopozisyon de sòti de kriz ki kab pèmèt ke nou nou pwopoze e nou voye patisipasyon pa nou aba de kritik n ap fè, denonsiyasyon n ap fè yo e n ap prepare nou la men e sa ap pran nou kelke jou paske nou nan faz finalizasyon an e n ap eseye wè ki sa k kapab fè w ap jwenn ni e tout oditwa ou a entènot yo tout ap jwenn ni tou e m panse ke se enpòtan. Paske nou rive nan yon faz la, si nou tout dakò ke moun yo pap ede nou, yo pap regle anyen serye pou nou. Yo pap fè anyen avè nou ankò. Yo bouke avè nou. Pa rapò a, yo pa wè nou ankò. Men, la e pou nou. Nou gen dwa de viv la. Nou pral kontinye viv la avèk fanmi nou. de kite peyi a men eske nap kite peyi a avèk tout fanmi nou tout zanmi nou yo tout sa nou konnen eske nap kite yo tout mès tout kilti nou eske nap kite yo non m panse ke li bokou plis enpòtan pou nou konprann nesesite ki genyen pou pou Pou l chèche jwenn yon konpwomi e sou l jwenn yon antant menm sou plan sekirite a paske jodi a lè n gade politik peyi a pa gen manifestasyon, pa gen anyen, pa gen blokaj, pa gen moun ki ka di se palman k bloke yo, se sesi k bloke yo. Leta a kanpe an plas, Leta p ap regle anyen serye, tout moun wè ke pa gen anyen serye k ap regle, se kontinye jwi privilèj, fè lajan. Nou konprann wi, jodi a nou pa ka kontinye konsa, peyi a moun ki fin viv yo la, yo deja reyisi e yo pral kontinye al viv de sa yo te fè anndan peyi a malgre yo pat janm rann peyi a okenn sèvis. Nou menm fò nou kontinye viv. M panse se a tout sitwayen ki konsekan, keleswa nan dyaspora, paske lè w vwayaje la ou gon donk de tan w ap tounen. Ou kite byen w la, tout bagay ou la menm si wal kouri fè li pa byen nan lòt peyi oksidanto yo men wap tounen la men pou tounen la fòw lage lavi lakay se lakay ou konprann menm panse ke e gen yon dekourajman men diferans se nan sosyete a ta dwe sa ki pli ou mwen kredib yo ta dwe kòmanse chita pou yo di mesye. An n gade, an n chita pou n pwopoze yon bagay a nasyon an, yon bagay ki vyab, ki ka pèmèt nou sòti pou nou bay men. Paske sa k ap vini la, sa n ap tande nan zòrèy nou la, se vrèman tris. E pou n pa ta janm espere ke se sa yo nou kite kòm yon aki, kòm yon eritaj pou jenerasyon k ap vini. Bon, la, se sur ke Nap tann, nap tann e eskis lan, nap tann pwopozisyon an paske nou bezwen sa. Si nou wè pwoblèm yo, fòk nou pwopoze dè eleman de solisyon, fòk nou vin avèk dè pèspektiv pou nou wè kòman peyi a ka avanse. Si moun ki pa la yo pa ka rezoud pwoblèm nan, fòk nou chèche konnen, fòk nou chèche moun ki omwen. ka bay pèp la sa yo merite an ki ka omwen chanje kondisyon sitiyasyon n ap viv andedan peyi an jounen jodi an. Se te yon plezi pou m te resevwa w jodi an Ricardo pou nou te fè yon ti pale e sou pwoblèm peyi an e pou nou gade ansanm kisa ki ka fèt pou ede moun yo sòti nan sa yo ye a la paske onètman gen moun ki dezespere gen moun ki dekouraje gen moun ki pa wè avni yo avni timoun w ap gade de seri de moun yo gen pitit yo timoun 7 8 an pou paran, pou manman papa Adou, li pa wè kisal pral fè a pitit la, li pa wè kisal, li pa wè sal pral di timoun nan, nan de twa katran, si bandi pa gentan touye yo, se tris, se grav, e se youn dè rezon fòk nou panse. E Ricardo mèsi, mèsi pou disponibilite w, m panse ap gen yon pakèt lòt okazyon ankò kote nou ka poze pwoblèm e rive chèche solisyon. E m espere yon jou. Nou p ap pale de menm pwoblèm yo, men n ap ka vini avèk lòt dosye, lòt e lòt tematik, bagay k ap bokou plis enteresan, ki ka konsène plis moun. Ki yo pi enteresan. Vwala. Mèsi anpil Yannick. E bon, e m kapab di, bon debi de semèn. E bon, e m swete tout oditwa yo, tout moun k ap tande emisyon sa a, patisipe nan sa k ap fèt yo, kontinye pataje enfòmasyon. Paske fò n gen de nouvèl vwa, e de nouvo vizaj. Fòk Nan tou les se pèp a pa moun kap kap milite non men de moun kap ki vle pale yon lòt bagay ke moun ke yo di kwa yo yo pataje tout bagay paske nou nou nou gen yon prekarite m kapab di nan manyè elit de manyè vrèman trè sentrik pa rapò avèk moun kap fè refleksyon de peyi a m panse dyaspora yo fò yo pale plis fò yo patisipe plis nan sa kap fèt la e menm si w vwayaje bon ou dwe vwayaje avèk. yon metye ki rele w sitwayen lakay ou ke pèsòn moun pa ka achte, e ou dwe konbat batay pou sa yo, sila yo ke w te anndan peyi a, pou jwe patisipasyon, wòl pa w tou pou yo pa pi mal, sitiyasyon yo pa pi mal ke sa ki jan yo ye a. E menm se swè m sa pou nou menm. E deja, e, e kòman yo rele di sa, e m pa konnen non, sou son katolik, m di se semèn sent, m swete tout moun jwayez Pak, e n a repale, e m ap toujou. la e estrikti ap toujou la pou kontinye pote eleman solisyon nan diferan pwoblèm ke peyi ap konn yo. Merci anpil Ricardo, très bonne journée à ou menm. Bye bye. Bye. Avèk nou se te Ricardo Fleuridor, nou tap poze pwoblèm yo e gade ansanm Kisa nou ka jwenn kòm sòti de kriz? E janm di Ricardo an, m espere trè pwochènman nou nap sispann vin avèk menm pwoblèm yo sou tab la. Pwoblèm ensekirite, movèz gouvènans, enstabilite, gang, kolizyon ki genyen otorite avèk bandi ki asosye. M espere yon bon jou nap ka pale de lòt bagay. N ap ka pale de lòt domèn, de lòt tematik, n ap ka pale de devlopman touristik, n ap ka pale de endistriyalizasyon, n ap ka pale de pwogrè syantifik, pwogrè teknolojik, e de bagay sa yo. Peyi ka, gen peyi ki gen pwoblèm, men yo pa sèlman santralize yo sou pwoblèm ensekirite, gang maten, midi, swa. Tout peyi gen lo pwoblèm pa yo, men pandan gen pwoblèm nan, gen lòt moun k ap chèche solisyon. Gen moun kap panse, gen moun kap pwopoze, gen moun kap fè dè zenvansyon, gen moun kap dekouvri de seri de bagay ki ekstraòdinè, men nou menm an Ayiti son sèl bagay, ensekirite, gang, otorite ki alye a bandi, otorite kap finanse gang, otorite kap finanse bandi, kot peyi sa a prale, kisa nou vle fè ak peyi a? Ki sa nou vle fè ak peyi an? Donk li ekstrèmeman enpòtan pou deba sa yo kontinye fèt, e jan Ricardo di l lan, nou menm ki nan dyaspora a, li enpòtan, li otan enpòtan pou nou enplike nou. Li otan enpòtan pou nou fè vwa nou pase, paske sa k ap pase andedan peyi an, li pa sèlman konsène Ayisyen ki ann Ayiti yo, li konsène nou tout. Paske anpil fwa lè w tande kidnaping nan fèt lan, premye moun pou yo rele, premye zanmi pou yo chèche se nan dyaspora li ye, kòman w ka ede m? E pwoblèm yo yo la, solisyon yo la tou. Se nou menm antan k Ayisyen, se nou menm antan k jenn fanm, jenn gason konsekan ki pou rive chèche yo pou n bay peyi a yon souf, pou Ayisyen, konpatriyòt frè n sè nou yo ka rale yon souf avèk anba men gangster sa yo, gangster a kravat yo, gang a kravat, gang a sapat yo k ap teworize, ki vle fini avèk peyi Dayiti. Randevou an l kase nan yon lòt videyo pou yon lòt emisyon. Mèsi tout moun, a trè byento.